Sa k bat mwen? Pwès kidnape m. Ou se ye? Kounye a pou m te, pou m te fè w soti jous devan lari a pou m te mennen w jous la, pou se manti m t ap ba w. Mwen ak zanmi m ki te konsa pwès separe nou. Kòman zanmi sa rele? Kristi. Ou pa di m se paske ou te vle m di m pral peye w la ki fè w ban m tout manti sa yo se pou? Non, pa ri paske m serye. Paske koze a komanse dejenere. Non, paske mwen pa serye. Mwen pa serye non. Non, pa di m si se kòb la m pral ba w fwa banm tout nan ti sa. Jis mete m alèz, mete m klè. Ok, kite m mete w klè. Lè se klè ou pa klè kite m mete w klè. Prens bat mwen. A bon? Prens kidnape m. Li menm kidnape m, menm manje li pa ban m. Sa vle di. Li manti dlo i pa banm poum mouye lèv mwen. Sa te 2. Twazyèmman ankò, li banm fon misyon pou li poutèt m pa fè l, li tiye gran sè m. Tiye manman. Sa vle di pandan ke l fin tiye sè l la epi l ap menase toujou ansanm avè manman. Ok. E sa pou santi. An mwen kontinye. Koze yo tèlman anpil menm sonje m pa e m pa sonje paske se chak fwa yon grenn vin nan tèt mwen epi m tou djòl. Sa vle di. Jan de moun ke m panse pou este a, li pa jan de moun sa? Ditou. A vle di, pou este nan tout sòt de vye bagay pou este. Bon, pandan ke prens tiye grand sè w, li kidnape w, li menm menase manman w, ebyen, èske ou. Si ke ou konnen tout bagay sa yo, Prens fò tout menas sa yo, ou kapab konnen tou ke lè Prens te fou a, kòman l te fè fou? Prens peye moun pou tiye m. Lè fini menm moun nan, lè moun nan pa tiye m, moun nan di m sa, li tiye moun nan. Non, daprè deja enfòmasyon ou ban m, sè ke ou pa t menm bezwen di m sa men m te gentan mèt sa nan lide m paske si ke li. Si esgretchè li menase w epi li kidnape w, se ke pa gen anplis pa ka fè? Non. E pou kisa? Eske w ka ban m yon ti enfòmasyon? Paske prens te tande Christy t ap pral vwayaje epi li te tou chou. Christy aktyèlman l al vwayaje? Non, Christy pa vwayaje. Epi, li panse ke Chris te vwayaje epi se afèk, se sak fè ke l fou a. Wi. Prince, Prince li menm tou son asasen l ye wi. Son asasen fini. Bon si m te, bon si m te ka elimine Prince nan yon segond, m t ap elimine pou m byen di w. Bon, m pa t konn politik yo te gen oparafan. M p ap janm ka di w elimine Prince. E m pa p janm ka di w tou, pa Eliminis. Paske m pa te sou politik yo. M pa te la, nan epòk politik yo, paske ou menm tou m pa fin konfye w tou non. M ka pa p di w sa, m pa fin fè w konfyans, m pa fin konfye w. Nan sa ke w ap di a, bon, m pral poze w pwès kèk kesyon de sa ke ou di m yo. Non, ou pa bezwen sezi paske m pa p jis di se nan e ka. Ma love le kob la tou ma dienem ma bon kob la pa manti ma va di pa sa non e pa jis ke ma di se manm non ma jis ba poze kek ti kesyon m djo la pon se manm menm pou di sa pa be sa pete ba e pou chan ba e Sèl konsa ke m wè m te ka fè pou m te ka desann kòl la. Ki kòl la? Anwen pou desann kòl la? Pito premye pito la? Mesye sa. Prens. A ki kè w gen? A ki sans ou gen? Pou fè tout jan de bagay sa yo ke m tande ou fè a? Ke m tande? Yo gentan vin bout zen bèy. Non, e pa sèl sa ditou. Ou m menase Naïka? Ou wè nenpòt sa Naïka vin di ou mèt kwè se manti paske moun isit la panse lè m. Li verite. Li verite. Èske ou. Talè. M poko fin konprann. Sa li di ou? Li di m konsa ke ou tiye yon grandsè l. Bobine. Ou menase manman l. Bobine. Wap Fey vre prince pa ti bobin. Hoo. Ou kidnape. Lwa dim fel la. Eske ou jistifye bwe sa m fe a? Ahaa m jistifye e m re jistifye anko. Ou kidnape l? Yes. Ou kidnape l ou pa bal manje ou pa bal dlo. E ou pa mete l nan prizon? Epi li menm dim ke manman l se an deyò ke l fe manman l al se jis ke pa tiye manman l paske menase manman l. Akoz de kisa? Akoz de yon zanmi l ki rele Christie. Ii baw prèv bay. I bouch li banm prèv. Epi tou Naïka menm fèm konnen ke ou te fou. E koman w fè antre nan dosye sa? Dosye sa pa pou ou koman w fè antre ladan? Paske si w pat soumoun w pat eklere w pat fout Humm w pat bagay ou al ap antre don nan koze k pa regadew sak fè w antre ladan? M sipoze antre ladan l paske fò m konnen egzakteman kòman te fè fou. Epitou, tout lè m te konn ap pale sou Mavò la, tout lè m te konn ap pale sou Mavò la, m te toujou wè l sanble ak yon asasen de fanm. M te bezwen konn ki jan de moun pou l ye. Ou janm tande de moun frekante san l pa konn kiyès lòt ye? Ou wè mwen menm, sou vle, mwen ta chèche konnen ki jan de moun pou l ye. Sak ou ap mwen anvan. Petèt paske ou ka gen ta tiye manman. Oh. Sou ti bagay ki pa trè trè difisil non pou m fè. Yon ti bagay tankou nan 2 nan 2 minit la m ka fè wi. E ou wè moun non Duc Naïka m ap rejwenn avè l wi li pale m kilè m di l koze. Kilè m fè koze. Bon m gade ki lòt fason m ap move asasen. Asasen? Naïka sou pa menm di Naïka debora wè sou pa poze w.